Nou fè grèv paske nou pa te satisfè e a pa nou tou sèl ki fè grèv pou mwen nou an sa. travay tou le maten ley ni yo ka banm ley pa ni an ka wè toune. Ebyen se dam on a on a plere pou son sò on vyen le maten ya pat travay on dwa retoune chez eux san travay. Ça, c'est du poids du bois. Ça, c'est qu'on soude. Bon, ça, c'est du piment. Ça sort ici, là. C'est maintenu après l'abolition de l'esclavage. C'est peut-être le requin et le coq à l'ambi qui ont sonné l'abolition de l'esclavage. Tout le samdi a gen inisidant li ka plen, li ka plen. Nou kontinye an di w toujou, toujou ti wonm la ka dewoule, kafe, kafe, pwason fri, domino la, grenn de la a. Alò nou ta, nou ta an tou sa. De fwa sa te ka dire jou ouvè. Jou ouvè, velo te ka vini.